Frantz Elbé oblije revoke 3 lòt nèg epi chanje yo prese prese pou wè nan ki mwayen yo pral travay pou jwenn yon solisyon. Bonjou bonswa tout moun, si wap et branche kitem diw konekte Sofia TV 83 rezo enfomasyon an rete la poko ale men nouvel la nan bon jan ti mamit pou jounen jodi 30 janvye 2023 sa tout enfomasyon yo se pou koulya. Van ensekirite a kap frape nan kafou bandi touye yon polisye pou kwè li la ki lage fanmi l nan tèt chaje e misye tap al travay jiskaprezan li poko janm rantre selon Guerrier Henry misye ta mouri ak yon bal nan tèt nèg yo te bare l fè katchouch sou li sa w tande a misye pase a loryan etènèl. Nap gade anpil pale anpil sou entènèt la apre Miskaden fin kenbe yon jèn gason ak yon fizi 12 nan men l swit ak arestasyon sa a ki fèt nan Gonayiv, Latibonit, polis yo te pran lari menm jan ak Senmak, anpil pale anpil kòmanse yo mande pou direksyon santral ba yo kò polisye yo e yo deside pran wout la apye pou al Savyen, jan l pase l pase yo di yo pral fè dezòd. Medam mesye anpil pwen nan detay pou jodia rete la nou pral pote pou ou tout dènye enfòmasyon nan jounal la pou jounen jodi 30 janvye 2023 sa ou konekte pi gwo rezo enfòmasyon an nou se sofia tv 83 gwo rezo a. Se pou li konn trele a ye. Mwen kap sèvi avèk enspektè a, sa vle di w lè lajounen lè l ale nan sèvis epi se mwen menm ki toujou jere bon chabon anndan an, se mwen kap fè chabon an pou li, si n parèt n ap wè chabon an li kòmanse li moute, li kòmanse kouvri Kom nou pèt kesn nou kouvri a komanse met tè. E mwen kap fè chabon pou li anndan avek dlo le mat le aprè midi konsa lèl sot nan sèvis e nan biwo li kounye a se mwen menm ki toujou desann vin jwenn li anba paske se etèl li achte konn trele a se pou li lokal la se pou li ale li menm kotel rete a men kay mwen sou banba kote wè nou pase a men kay mwen sou banwo sou ti do mòn nan e. Li gen 2 pòt fè fòje ladann, se pou mwen kay la li menm sou bò pa. Kijan zam sa fè nan menw? Zam nan nan menm, avle di se zam li, se zam kòmandan John, avle di li nan men mwen m potel pou li, li toujou dim lèl soti nan sèvis, avle dim pou m toujou kapab pote potel pou li nan kontrelè a. Se pou li zam nan ye. M poko janm konnen m manyen zam nan vim, m fè anyen. Konprann? Se pou li zam nan ye, enspektè John. Se premye fwa ou manyen zam, se premye fwa y arete w avèl? Wi premye fwa premye fwa. Ok premye fwa w manyen l premye fwa y arete w avè l. Wi men aswè lendi 30 janvye a nou kwaze avèk Omàn Preval avèk li wi wi donk kounya la fò w di m ki efè nan manman èske se misye ki ba ou l ou di mwens. Men silvouplè pou n pou n sa m ap di nou la pou nou pa konprann ke mwen nan manti avèk nou nimewo enspektè a se 31 08 04 24 rele li pou n konnen si nou wè mwen koupab. Nou men nan men nou, nou fè sa nou vle avè l. Pase gras a Dye, Zakari sa, se yon Zakari ke mwen t nan zòn nan e mwen se yon moun legliz, m pa konn nan okenn anyen epi se mwen menm tou ki kaptè, yo mete kaptè nan zòn nan tou. M pa yon moun ki konn nan okenn anyen. Kiyès ki bo zam nan? Zam nan se pou kòmandan John li ye. Kiyès ki lonje l ba ou? Ki lonje l ban mwen? Non se sa vle di li lakay li. Mwen kay mwen, mwen kay li. Sa vle di mwen li toujou di m m tou pote l pou li lè l sot nan kay. E nan lari m kwaze avèk ou sou lè kouche a la avèk zam sa? Non anben kote m soti a se pa lwen non. Ou wè kote kòn trelè a ye a? Kot kay polis yo kite dèyè a? E la m ye wi, la pou la wi. Men, mwen kwaze avèk ou nan lari bann Preval avèk li aswè a la a. Ajan pnh ki afekte nan sèvis Inite Depatmantal Mentyen Lòd Udmo Latibonit ak polisye ki nan lòt inite nan lapolis la ki te jwenn sipò manm popilasyon an nan Gonayiv pou yon dezyèm fwa manifeste nan lari vil la maten lendi 30 janvye 2023 a. Polisye yo ki te gen nan men yo divès pannkat ki pote revandikasyon yo fè mouvman sa pou mande Responsab yo nan direksyon depatmantal polis la degaje yo jwenn kò 6 frè dam yo bandi ak zam nan lokalite Savyen te masakre nan dat 21 janvye pase a. Nou gen frè nou ke yo asasinen. DD avèk komisè Jeudi ansanm avèk sdp a te planifye operasyon te voye yo. Malerezman nèg yo mouri sa fè anviwon uitèn de jou. Yo pa ban nou rapò. Nou pa wè DD a. Nou pa wè Jeudy, nou pa wè SDPA, nou pa wè pèsonn. Nou vin mande DDA kilè, kilè l ap ban nou kò sa yo, omwen n a mete yo anba tè devan fanmi yo, fanmi yo a wè ki kote yo ye. Pandan mouvman sa a, polisye yo te pase nan adrès kote yo ka jwenn direktè depatmantal la, Jean Brice Myrtil, yo di ki pa janm mete pye l nan komisarya a depi apre asasina polisye yo. Jodi a, nan adrès direktè depatmantal lapolis la nou vini. Se lakay Dede a, se la chèf la rete. Se la l ap pran pri, se la l ap byen manje. Se la l ap gade fim pòno. Se la l ap gade fim pòno. Se la Dede a ap viv. Nou menm, Dede a ap planifye operasyon, l ap voye nou al mouri. Pa gen kesyon chèf ap byen vire, ap byen friz, epi nou menm kouvèy, nou t ap moun k ap fè travay la, epi n ap pase mizè. Pwotestatè yo pwofite fè pa de volonte yo genyen Yo gen konbyen machin gare devan lakay yo a la? Nou ret nap rekipere tout materyèl leta yo pou nal kòmanse bay pèp la sèvis. Nap raple nan dat jedi 26 janvye pase a polisye yo te deja fè yon premye mouvman leve kanpe kote yo te pwofite libere 2 frè dam yo ki te fèmen nan gadavi komisarya ak prizon sivil Gonayiv la ki kèk èdtan aprè ta pral genyen yon mutinri ki lakoz lanmò yon ventèn prizonye ak 11 lòt ki an kaval. Gon polisye kap soti lakay li pou lal travay epi pandan misye misye deside pase taraz epi pandan misye ap pase misye te sou yon motokòs nèg yo tire dèyè moto misye a misye pa kanpe lale men devenn pou misye Pandan misye ap desann, la l kwaze a yon lòt gwoup, misye oblije retounen. Lè misye retounen, nèg yo tire misye nan tèt, yo ba l yon bal nan tèt. E m poko konfime si se non polisye a, men yo di m se Ralbert Giscard. Misyon afekte nan komisarya Dèlma 33 e se nèg Kafou. M konnen Rabèl trè byen. Mwen konnen Rabèl trè byen. Enben maten an, nèg yo, nèg FESA yo, nèg FESA yo egzekite misye. E mwen konnen kafou gon gwoup polisye ki di tèt yo dan komin kafou an pap gen gang. Mwen gade kalite mouvman mesye yo ap fè dan komin kafou. Mesye Mwen m konn sa n vo, m konn sa n ka fè. Jodi an, bandi FESA touye, dayè se 2 moun nèg yo nèg yo egzekite. Yo egzekite yon lòt jèn gason tou ki rele Lolo, chofè moto ki te toujou nan kafou Dezire an. Nèg yo egzekite misye tou jodi an. E misye menm yo pran li. Yo monte nan zòn Fesa ansanm avèk li, Boul Lolo, e yo di m yo tiye misye e yo mete dife sou li. Sa se yon pratik ke nèg bandi yo fè de trè souvan. Sa vle di jodi a n pèdi yon lòt polisye. Pandan sitiyasyon difisil. nou pèdi yon lòt polisye ankò. E m pa kwè n ap ka kontinye konsa. Fòk gen yon bagay ki fèt. E sa k pase nan kesyon envite m nan pakè a? Gen yon paragraf oubyen yon fraz nan envitasyon an ki ekstrèman enteresan e se li m ap kòmante plis. Animal nan mal li nan mal nèt. Gon sitiyasyon rive lè w reflechi w pa ka fè bak. Animal nan mal li nan mal nèt. Ce que je peux dire ou bien ce que je peux signaler pas pour le commissaire du gouvernement pour le pouvoir. Gen de faz Guerrier Henry rive nan yon emisyon li di klèman ke sa map di la a l pa gen anyen de pwouve menm pa. Le journaliste, men se le sitwayen Guerrier Henri k ap viv anndan peyi a. K abite anndan peyi a. Tout sa l posede se nan peyi a l ye. Gen de sitiyasyon lè rive devan m, m p ap kanpe. E m ap reprann, gen de moun klèman anndan pouvwa a ki rele m e gen k pa rele m ki pote plent pou mwen ki di ke sak pase jedi a nan emisyon mèkredi an mwen te sisite l mwen te bay presyon m fè moun sot nan lari m fè lapolis fè sa m pran l pou 2 bagay si gen nèg k estime ke mwen gen pouvwa sa monchè m pran tèt mwen oserye. Men, m pa kwè Guerrier Henry gen kapasite pou l kapab met moun nan lari. Bon, pwobableman m ap vwa, pwobableman kredibilite m, men konsèy, pa menm de strateji piske m pa nan okenn lit dirèk avèk pèsòn. Men si pouvwa a konsidere l konsa, fier de moi. Men, kit se chèf kabinè Ariel Henry e lòt manm ki nan kabinè Henry, yo te klè nan tèt yo, yo di se Guerrier Henry ki fè l e y ap fè misye peye sa l fè a. Bon, onètman, m pa t panse ke l t ap pase konsa. M te menm panse se yon lòt sans y ap fè l. Ok. E Lè w konvoke m nan pakè e ke m ap desann pakè, kiyès k ap asire sekirite m pou m desann pakè? Lè w envite m pakè epi 2 nèg oubyen plizyè nèg, paske m sonje te gen yon lè, te gen yon envitasyon nèg yo te fè m pakè, mwen menm Guerrier Henry yon nèg ki woule atè a, Se te yon nèg atè a ki te di m pa vini wi, paske gen yon pyèj pou mwen, yo ka elimine w. Lè sa te gen afè de dam ki gen pitit eksetera, se pitit Guerrier envite m pakè, epi gen yon nèg atè a ki di m pa vini. Si w vini y ap fizye w. M di misye si w gen prèv pou sa. Misye di monchè m pa gen anyen m ap di w ankò. Pa desann pakè. E jou sa a si m desann pakè, monchè. Paske gen de nèg anndan peyi a, se de gwo chèf de gang ke yo ye, petèt ou pa konnen yo. Nèg a kostim jan Gedeon toujou di l la. Men m di w jou sa, m ap ba w dat la egzakteman, 17 jen 2021, lè sa m te Nouyòk, 17 jen 2021, Guerrier Henry desann pake l mouri plat. An jodi a, Pou sa m konnen de nèg gen nan tèt yo, epi ou mande m pou m desann pakè konsa men mesye minimòm nan fò n ta ban mwen l paske nou menm k ap woule anndan peyi an nou gen sekirite tout kote. Bon, petèt komisè gouvènman an li toujou gen sekirite, Ariel gen se tout moun gen sekirite, nou p ap deplase bon pou n al nan twalèt nou gen 2 ajan nan chanm lakay nou. Nou gen de ajan ki la epi ou mande m pou m desann anba a. Pou m desann anba a. J'ai beaucoup de respect pour Jacques Guy Lafontant, pas Jacques Guy Lafontant en fait. Jacques Lafontant, commissaire du gouvernement. Mais Jacques Lafontant je dois souligner pour vous frère c'est que gen yon plan dèyè sa a. M poko konfime l non, men m ap kontwole l. Sa vle di mwen, m sipoze otan de fwa ke m kapab pwoteje tèt mwen e pwoteje moun mwen ye a. Dakò? Efektivman n ap antre anndan peyi a vandredi si Dye ve. Je dwa pale avèk mon avoka pou m di l ke chache yon lòt dat, men n ap antre vandredi, m pa konn si Cesar ap antre, men mwen m tou pwograme pou vandredi pou m antre, epi m ap vini, men fò m si e sèten ke pakè a ka asire sekirite m. Depi lè m ap sot lakay mwen jiskaske m rive nan pakè. M bezwen sa. Oubyen ke pakè mande lapolis pran responsablite sekirize misye pou l soti lakay li pou l rive. Men kondisyon ke m brale. Paske kèlkeswa sa k rive m, li m desann li m ap retounen, monchè pa di ou fin tande m oubyen pandan m nan wout pou al tande m epi m pa konnen nenpòt bagay ka rive ok je rentre vendredi et Jacques Lafontant epi je vais planifier pour voir kilè m ap desann men sa k sèten an Sipoze gonyen de polisye ki vin pranm oubyen de moun kap asire sekiritem bon m wè m wè premye minis lan gen gen militè avèl sin vle banm militè banm militè tou map desann poum ale jisteman tande kisak genyen ok paske nou di ke mwen deranje m konnen e bagay la ap deranje le komisè di gouvèneman e ajisan an sa kalite de garan de lòdre sosyal konstate. dan l'une de vos récentes émissions des dérives considérables qui risquent de mettre en péril la paix publique. Bon. La paix publique, c'est quoi? On verra ça et au cours de cette convocation CG. Gen yon sitwayen anndan peyi an, non, m pral vin sou Vitelòm nan talè, paske Vitelòm fè 2 aksyon, m pral vin sou li. Èske n sonje, mwen gen prè de 3 semèn, depi ane a kòmanse, m ap pale de Vitelòm. Èske n te sonje sa? Kisa m te di dènyèman? Mwen di jodi an Barbecue pa genyen pouvwa sa jan yo te konn di gwo chèf de gang nan, ojoudwi le mètre a jwe se Vitelòm Inosan. Eske n sonje m ap pale de sa depi debi ane a, de Vitelòm ki a un sakre pwojè. E m pral genyen pou mwen pale tou de sèt deklarasyon de on odyo ke Ti Lapli mete deyò. M pral dekòtike l menm jan m pral dekòtike e aksyon Vitelòm yo. Men anvan, maten an,